Gwo divizyon pete anndan klas boujwa a, pandansetan Lèzetazini ap chofe dife yon bò nan tèt Ariel Henry pou mete eleksyon sou pye, Dimitri Vorban, Reginald Boulos ak rès klas boujwa yo nan gwo pwoblèm kote n ap pale a la, gato a sanble mal separe, chak nèg yo deja fè yon wout pral gen gwo lobo pa rapò ak sa gen yo la. Kou bonjou bonswa tout moun mwen kontan ansanm avè n jodi a ankò nou la Sofia TV 83 se yon gran plezi a chak fwa n gen posiblite pote enfòmasyon yo pou ou rete la poko deplase men nou vèy la nan bon jan ti mamit. Yo lonmen 50 jij Jovenel te gentan di se 2 jij kowonpi e se sistèm nan menm ki pa bon menm si yo fè konnen genyen 42 ki rete ladan l Jodi a, se klas boujwa a ki divize, pandansetan yo voye 32 ladann yo ale, men gen lòt moun ki fè konnen sistèm nan toujou rete vivan e se klas politik la k ap frape rèd, Ariel ap makel pa sou plas, Etazini ap chofe dife e anyen poko ka fèt, pandansetan yo ta dwe enstale 3 manm konsèy saj la, jan yo fè konnen l lan ki genyen nan tèt li Madan Manigat. Lanmò di klè ak Dyego Chal soti lakay Don Kato, lakay Dimitri Vob ak boujwa a e se menm moun sa yo tou ki fè konplo pou touye Mèt Dòval pandan tou yo fini ak Jovenel jan n konnen l lan. Pa gen anpil tan, an n ale. Stanley Dika sou tout dènye nouvèl yo sou Sofia TV 83 si w poko fè sa abòne ansanm avè nou konsa w pap rate oken videyo nou pral poste sou chanèl pa w la. Desizyon sa yo k ap pran la a epi deba k ap fèt la a yo wè klèman ki sa objektif politik yo ye. Se pou vin ranfòse sistèm bezwen souse a ki touye prezidan an, sistèm ki touye Rick Jean Baptiste lan, sistèm ki touye metye a Mèt Donval. Jounen jodi a nou wè klèman Dimitri Vorbe enplike dirèkteman nan touye Mèt Doval, yon bagay ke tout moun te konnen deja. Men nan lese frape ant nèg yo, nou vin wè klèman ke nèg yo konn tout afè yo. Sa vle di antre yo, yo te gentan konnen wi. Tout sa nap di depi 18 mwa la a, antre yo, se nan goumen lè yap goumen la a nou vin wè klè ladan l. Gon seri de moun ki te gen dout, moun ki te gen dout yo pa gen dout ankò. Nèg yo k tiye Netty, nèg yo k tiye Dorval, yo menm ankò ki tiye. Eric Jean Baptiste se yo k tout se menm nèg yo ankò k tiye prezidan an menm nèg yo k touye tou lè 4 moun sa yo. Dezyèm bagay ki enpòtan toujou nan kad sa w ap diskite la a, prezidan pouvwa jidisyè a, mèt René Sylvès, misye ta pral mete 70 jij deyò nan pouvwa jidisyè a aprè ankèt ke l te fè. Paske li te fè yon ankèt e gen 3 kategori jij ke li ta pral mete deyò nan pouvwa jidisyè a. Jij ki gen kabinè davoka. Lè w jij, ou pa ka gen kabinè davoka. Sa vle di ou alafwa jij e pati. Li ta pral mete jij sa yo deyò. Sizyèm kategori jij li ta pral mete deyò se jij k ap fè politik. E twazyèm gwo jij ou pa ka fè politik. Si w bezwen fè politik, w oblije demisyone kòm jij. Twazyèm kategori a ke prezidan pouvwa jidisyè a, Mèt Renel Silvès, ta pral mete deyò nan pouvwa jidisyè a se jij ki nan koripsyon. Misye ta pral mete 70 jij deyò. Mwen menm m te okouran. Anvan misye gentan mete jij yo deyò nan pouvwa jidisyè a ki nan koripsyon, yo tiye misye. Rene Silvès se touye yo touye l. Donk jounen jodi a, lè CSPJ di w konsa ke li mete 32 jij deyò, nèg yo sou blòf. Sa vle di ke gen omwen 43 jij ankò anndan an ki dwe revoke. Paske total jij lan. Ou di, nòmalman, yo mete 32 deyò, sa vle di ke sa, se pa anyen yo fè. Se pa anyen yo fè. Paske lè Mèt Silvès te la kòm prezidan pouvwa jidisyè, misye te idantifye 60. 12 a 75 jij ke yo te dwe mete nan deyò nan pouvwa jidisyè a pou 3 rezon. Premye rezon an, jij ki gen kabinè davoka, paske gen enkonpatibilite, ou pa ka ap tranche sou yon seri de ka epi an menm tan ou gen kabinè davoka ki sou ka a. Se koripsyon ke li ye. Dezyèm kategori a, se jij ki nan koripsyon e twa. Dezyèm kategori a, jij ki t ap fè politik. Misye ta pral mete ant 72 e 75 jij deyò nan pouvwa jidisyè a. E ou sonje kominike l te fè le 8 fevriye 2021 an apre Joseph Mécène al eseye fè tantativ koudeta pou touye prezidan epi Yvikel Gabrezil t al eseye touye prezidan tou. Donk jounen jodi a lè CSPJ mete 32 jij deyò e li kenbe apeprè 43 a 44 anndan se asasen, vòlè, koriptè k ap goumen ak koriptè pou wè kiyès ki gen enflyans. Sa vle di gen yon pati yo mete deyò. Padon? Se menm yo menm nan. se menm yo menm nan kap gou antre yo. Sa vle di ke, pa egzanp, gen yon avoka ki tap pale la, li di w konsa ke lè w pran jij ki kòniyon an, li nan koripsyon. Misye ba w plizyè jij ki rete nan sistèm nan ki nan koripsyon. Lè w pran jij inite a, gade yon koripsyon ki. fèt nan semèn nan, pèsonn pa di anyen sou li. Pèsonn pa di anyen sou koripsyon ki fèt nan semèn nan. Èske w ka soulinye koripsyon? E se pou sa fò n pa pran. Gade, jij k ap jere dosye asasina prezidan Jovenel Moïse lan. Jij Walter Wilcer Voltè son jij inite ke l ye ok se nan pati inite menm pati avèk Ariel Henry, John Joel Joseph, Dimitri Vob, Jean Marie Vob, Badio Joseph se nan menm pati moun sa yo ke l sòti se li yo mete jere dosye prezidan Jovenel Moïse la asasina a. Koulye a nou tout te wè kòman yo kenbe Berto Dorcé minis de la jistis, se li k mete a travè Bernard Sainvil jij sa sou dosye a. Kiyès ki konvoke Berto Dorcé pou trafik zam lendi ki sot pase, madi ki sot pase la a, menm si jwesè vòltè a ki nan inite avèk yo? Menm yo menm nan ankò. Ale di ke Menm yo menm yo ankò. Ale di ke menm Dimitri Vorb, Jean Marie Vorb, Ariel Henry, nèg inite sa yo ki kontwole pouvwa jidisyè a, se yo ki mete jij sa a sou dosye Prezidan Jovenel lan pou al inosante pou al inosante Bertho, yo remèt li dosye a. Kiyès ki remèt li dosye a? Kiyès ki Chavanne Etienne nan? Chavanne Etienne se yon jij Karyèl nonmen le 5 fevriye le 5 janvye 2022. Koulye a, lè Ariel fin nonmen l kòm jij le 5 janvye 2022, on mwa aprè, Ariel Bertho Dorcé Abed Nassainville t ale eseye mete misye sou prezidan kòm jij denstriksyon sou dosye prezidan Jovenel Moïse lan. Koulye a, lè nou vin montre ke gen konfli denterè Sa vle di ke Ariel Henry ki enplike nan touye prezidan an, se li k nonmen jij Chavanne Etienne nan, epi Bernard Sainvil al pran menm jij ke Ariel nonmen an pou al ankete nan asasina ke Ariel enplike ladan l. Donk depi gen konfli denterè, ou pa ka mete yon jij sou dosye a. Ni Bernard Sainvil, ni Chavanne Etienne. Pat dwe aksepte aksepte sa ditou depi aksepte malgre gon konfli denterè sa vle di yo nan konfyolo pou yo tal kase fèy kouvri sa koulye a lè tout moun leve kanpe dèyè Chavanne Etienne kòm jij denstriksyon yo wè gen konfli denterè sa Ariel ki te nonmen l li te oblije kouri depòte tèt li se menm Chavanne Etienne sa yo pran yo mete dwayen tribinal premye enstans kap sipèvize travay Jij Walter Wilfè Voltè ni nan dosye asasina prezidan an ni nan dosye to dòsye a. Èske w wè nivo koripsyon jidisyè a? Sipèvize ou detounen? Bon, non. Wòl legal li se sipèvize travay tout jij enstriksyon. Men yo mete l la a avèk yon misyon politik trè klè, inosante Berto, antere dosye Jovenel la. Kounye a, pou montre kontinite koripsyon an, sanksyon ke yo pran o nivo entènasyonal kont Berto Dorcé. Yo pran sanksyon sou li pou 3 rezon, al gade dokiman an. Premye rezon an pou trafik zam. Dezyèm rezon an pou trafik dwòg. Twazyèm rezon an pou enplikasyon l nan touye prezidan an. Sa se yon eleman nouvo ke Kanada ban nou. Pou enplikasyon misye nan touye prezidan an. Donk sa vle di ke koneksyon nou t ap chache a. Avoka Sogener la, avoka Dimitri Vob, Dmitri Vob ak Jean Marie Vob ki enplike nan touye prezidan an, yo mete avoka yo minis jistis, menm avoka sa a minis jistis lan ki nan trafik zam, ki nan trafik, ki nan gang elatriye nan dwòg, nou vin dekouvri ke misye enplike tou nan touye prezidan an, se pou sa yo mete l minis jistis. Donk kesyon de nèg y ap voye ti pousyè nan zye nou a 32 moun ki revoke yo, Se manman lala pitit. Tout gro jij konronpi yo. Gen apeprè 43 k rete nan sistèm nan. 43 ki fè zafè yo. Sa vle di gen 32 yo voye ale gen 43 a 44 yo plis wi men gen omwen 43 ki rete nan sistèm nan. Ki vle di nou nan kòz nou nan koripsyon an pi rèd toujou. Yap eseye montre nou rete, yap fè yon netwayaj men ofon se pa vre. Se jis surface lan, sa ki pat dakò avèk yo an, sa ki te an dezakò avèk yo se yo yo met deyò. Se sa! Se sa! Se sa! Sa vle di anndan an ou k te gen de twa kan asasen epi yo mete de kan deyò epi nèg inite yo rete avèk kontwòl pa yo. Lè. Bòs yo gen rezo pa yo andedan an. Dimitri a Jean Marie Vob ranfòse rezo pa yo avèk Ariel Henry anndan an. Non sèlman yo pral pwoteje tout krim ekonomik oligak yo, yo pral eseye antere dosye Prezidan Jovenel Moïse lan. Yo pra, y ap prepare tou pou y al demonte avèk tout koripsyon, strikti de koripsyon jidisyè ke yo mete nan lajistis lan, pwochen prezidan k ap pral sòti nan eleksyon yo p ap ka dirije tou. Ki vle di ke si nou konprann byen, se kankou yon sèk y ap eseye fèmen Stanley Lucas, paske yo menm bi premye yo, paske an menm tan nou wè gen plizyè polisye k ap tonbe tou, donk bi premye yo se tout moun ki te. Ozalantou lè Prezidan Jovenel Moïse te asasine, tout moun ki te okouran de yon ti bagay de dosye Prezidan Jovenel Moïse, y ap eseye elimine yo. Donk se toufe a tou pri yo vle toufe ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moïse paske si n ap gade byen nou wè ankèt la p ap pousuiv paske se menm yo menm lan ki ladann, se menm yo menm lan ki la. Sa w di a kòrèk, e gen yon lòt aspè ladan l, pwoteje nèg yo nan tout krim ekonomik ke yo enplike ladan l. De soti nan CSPJ, pase nan kou de kasasyon, kou dapèl, tribinal de premyè enstans jisko nivo jij denstriksyon. Ou pa wè Ikenson Edime, youn nan jij ke yo voye ale a, yo di se Guedy Blaise ki touye Monferrier Dorval pou Dimitri Vorbe. Sa vle di tout sa nou tap di yo nou te klè ladan yo. Wi paske kounya youn ap choute sou lòt. Paske se sa nou wè la. Youn ap choute sou lòt pou yo ka kenbe pozisyon yo. Men nan youn ap choute sou lòt yo kòm yo di Stanley Lucas menm lè n al lekòl nou toujou ret sòt. Alò yo menm yo wè pou yo menm nou pap fè 1 plis 1 konbyen l fè. E se pou sa jounen jodi a, pli ke jamè, fòk nou netwaye pouvwa jidisyè a. Paske youn nan karakteristik de la demokrasi, gen 7 karakteristik, 7 potomitan pou gen demokrasi. Pati lakay ou, youn nan prensipal poto mitan yo, li rele le régime de la loi, l'égalité des citoyens devant la loi. Avèk yon sistèm jidisyè ki pouri jis nan zo, ki mennen politisyen imite avèk oligak ki nan imite, peyi a pa pral okenn kote non. Non. Nenpòt desizyon ki pran la, yo konteste l, yo mennen l nan tribinal, li rive nan kou de kasasyon, yo tranche, se fini. Ou pa ka fè anyen ankò. Kou dè kont nan men yo tou. Ann al pi lwen. Sa vle di ke tout sistèm jidisyè a nan men yo. Kou dè kont nan men yo, tribinal de pè nan men yo, tribinal de premye enstans nan men yo, kou dapèl nan men yo, kou de kasasyon nan men yo, CSPJ nan men yo. Donk pa ka gen jistis pou prezidan Jovenel Moïse. E si n al pi lwen. Li pa. Li al pi lwen ke sa, Sara. L al pi lwen ke sa. Non sèlman y ap eseye bloke jistis pou prezidan an, non sèlman y ap eseye pwoteje tout asasen ki enplike nan krim ekonomik e lòt kalite krim tankou Eric Jean Baptiste, Netty avèk Dorval, men an menm tan tou se preparasyon koudeta elektoral la. Paske komisè gouvènman avèk jij de pè jwe yon wòl kle le jou dè eleksyon pou fè koudeta elektoral. Èske w ka pale pi klè nan sos ou di la? Pou pèp lan ka byen konprann lè w pale de komisè lan e lè w pale de jij de pè. Jou eleksyon an, kiyès k ap al fè pwosè vèbal de tout sa k pase si gen yon pwoblèm? Jij de pè. Jou eleksyon. Kesyon an, si gen yon pwoblèm, kòmsi yo di w nan biwo de vòt sa a bagay ou bagay, kiyès k ap al pran desizyon? Komisè gouvènman. Donk, lè nèg yo gen alafwa nan men yo tout komisè gouvènman yo avèk jij de pè yo e avèk dokiman 21 desanm ke yo fè a kote se pa jan konstitisyon an di yo vle monte KEP men se jan pa yo avèk ti zanmi pa yo pou yo ka al mete 9 manm pa yo anndan KEP a, s on koudeta elektoral k ap prepare. Donk, p ap gen eleksyon vre. Non, e sa m, e pou sa m di w se koudeta elektoral. E si n al pi lwen, Stanley, la nou, nou di ke sistèm jis, sistèm jistis lan nan men yo. Men gon bagay tou, pa gen Parleman. Le fè ke pa gen Parleman, li vin jwe yon gwo jwèt tou pa rapò a sa. Èske w ka ban nou esplikasyon sou sa? Nan vid enstitisyonèl sa a, louvri pòt pou anpil dezòd fèt. E se pou sa lejislatè a, lè l ekri atik 149 lan, li di w ke si pa gen Paleman, ou pa ka mete prezidan pwovizwa. Si pa t gen kle sa a, nèg yo te nan plis dezòd toujou wi, an absans di Paleman. Donk se pou sa pli ke jamè, e si. Si atik 49 lan di, si pa gen palman, ou pa ka mete. Oligak kowonpi avèk politisyen poutchis pa fè koudeta pou al mete moun atravè akò pou al mete prezidan nan palè nasyonal. Konstitisyon an nan atik 149 la li mete 2 kle. Li di konsa ke lè w fin touye yon prezidan, se 2 jan sèlman ou ka mete yon nouvo prezidan nan palè nasyonal. Se swa pèp la vote nan eleksyon oubyen gon lòt eleksyon ki fèt o segon degre anndan paleman an. Donk kòm pa gen paleman ou pa ka mete prezidan pwovizwa. Sèl jan ke w ka mete prezidan an koulye a, se atravè dè eleksyon kote pèp la pral vote. E se pou sa nan atik 149 la li di an atandan ke eleksyon an fèt, se yon premye minis avèk kabinè ministeryèl la k ap dirije pouvwa egzekitif lan. E se sa k fè ke kounye a. Ou pa wè te gen yon kote apati de setyèm mwa, sizyèm mwa, setyèm mwa, uityèm mwa. Onzyèm mwa, trèzyèm mwa, wè presyon nèg yo t ap fè gen 4 ou 6 mwa de sa pou yo te mete yon prezidan pwovizwa alòske yo klè. Pa egzanp, lè Fridjhon te bezwen fè koudeta al fè gagòt, yo te vin avèk yon afè prezidan pwovizwa ki pa nan konstitisyon an. E se pou sa y al eseye fè akò, e pou sa yo touye Jan Batis, pou yo te ka siyen akò 21 desanm nan, paske akò 21 desanm nan ap eseye mete an veyez konstitisyon an, li pa kapab. E se pou sa w ap wè ke nan akò 21 desanm nan, gon pakèt bagay ke yo mete ki pa nan konstitisyon an. Donk, yo yo menm yo. E pou sa, e pou sa m di w konfwontasyon an, konfwontasyon an inevitab. E tout moun k ap fè sa yo, lè w pran yo tout ou met ansanm, w al gade pwa politik moun sa andedan peyi a, an fonksyon de rezilta 5 ou 6 dènye eleksyon ke nou fè, tout moun kap fè gagòt sa yo, yo pa reprezante 6 pou 100 moun ki konn al vote an Ayiti. Sa nèg yo ap prepare la a pa yon eleksyon, se yon koudeta elektoral. Si nèg yo tap prepare eleksyon, yo tap monte yon KEP konfòmeman a konstitisyon an. Konstitisyon an klè, li doumen 9 sektè ke w dwe mande voye moun nan KEP a. Le fè menm ke nèg yo pa vle aplike. Konstitisyon an nan monte ka epe a, ou deja wè se pa nan eleksyon ke yo prale, se yon koudeta elektoral. Pa egzanp, nouvo konstitisyon ke nèg yo vle vin parèt avèk li la a, ou sonje tout jefò ki te fèt avèk komisyon endepandan an, kote dyaspora a, anpil sektè nan peyi Dayiti te vin bay dizon yo, kontribisyon yo, te gen yon premye draf ki te fèt, apre koreksyon. E kòmantè pèp la yo vin fon dezyèm draf, pèp la fè kòmantè ankò yo fon twazyèm draf jiskaske yo fè dokiman final la. Konstitisyon sa a ke pèp la te pare pou peyi a pa gen pwoblèm ankò, yo mete l de kote, sa komisyon endepandan an te fè. Se Jaki Limat avèk de zanmi l nan inivèsite ki a ki nan inite k ap ekri nouvo konstitisyon an, li gentan fin ekri deja. Se menm jan yo fè. Paske yo pral fè l, yo pral fè l nan enterè pa yo, yo pa pral fè l nan enterè pèp la. Bon nou wè kòman y ap dirije peyi a. Se sa nouvo konstitisyon ke Jacky Limac avèk 2 zanmi l nan inivèsite Kiskeya ekri, se enterè oligak Petyonvil ke konstitisyon sa a pral defann. E se pou sa jiskaprezan la a, ou wè yo gentan fin ekri dokiman an, dokiman an pare, y ap sikile l antre yo, men yo poko ka mete l nan lari. E ki moun yo pral remèt li lè pou yo prezante l sa yo ekri a kòm konstitisyon, se. Vale, oligak k ekri l. Menm jan tou, nan ka epe a, yo pral mete madan Andre Michel, yo pral mete yon seri de moun konsa anndan ka epe a. Se pou sa yo pa di w ka epe a selon konstitisyon an. Se yon ka epe selon sa yo ekri nan vye papye yo a.